Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske tout bagay ok pou chak grenn moun kap tande chanel sila a RL prod 24 è sur 24 7 jou sur 7 e se parti pou lèz enfòmasyon. Se parti! Gen yon videyo ki viral, sinon sa kòmanse viral atravè lè rezo sosyo, videyo kote ke nèg Savyen yo, yo achte 2 nouvo manch e yo prezante yo, e nan ti videyo sila yo adrese yo tou ak ti mepri pou di ebyen ekoute humm men sak pral fèt, tèt chaje wi la a. Donk sa vle di jounen jodi a la a. Nèg yo tèlman pa pè, donk tout materyèl nèg yo genyen se yon evidans pou yo, pou yo fè kèk videyo, pou vante tèt yo, pou di yo se le maitre du pays. Ben, pa gen pwoblèm, paske gen yon lè k ap rive la, tit sa a nou p ap genyen li ankò, paske nou pa la avi. Nou la pou yon ti tan. Sa vle di moun k ap soufri yo, yo mèt pran pasyans, men ekoute, fòk otorite yo tou montre ke yo sou sa, paske daprè. Sa nou ta kapab wè se ke otorite yo ebyen gen yon dezenteresman ak kestyon pou ta kapab rann yon klima stab sou peyi Dayiti. Nèg sa ebyen yo kontinye ap fè tèt yo pase an mèt. Donk videyo a li disponib. Tout moun ki vle yo kapab kontakte nou pou nou kapab voye videyo sa yo ba yo paske nou. Estime ke se evidan pou nou pa poste ti bout video ki sòti sou lòt rezo sou chanèl sila, ebyen si nou kontinye fè sa YouTube kapab pase alaksyon kont nou. Donk, le fèt ke yo adrese yo ak Ti Mepri, Ti Mepri parèt enpe fèb pou game sila e se sak fè de jou an jou nèg yo ap ridikilize Ti Mepri. Autre dossier à 7 éditions d'information. d'information pour Maple avis qui sorti sorti par bon côté Ministère Commerce et Industrie. Le Ministère du Commerce et de l'Industrie porte à la connaissance du public en général des vendeurs et revendeurs en particulier pour que... Des raisons santé publique, la consommation et la vente du riz loulouse sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. En effet, une cargaison du riz impropre à la consommation est entreposée pour destruction à la Caribex, a été pillée par des individus mal intentionnés. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, tout en prenant, toutes les dispositions à travers ces inspecteurs pour euh, rapatrier ce produit appelle la population à la plus grande vigilance. Attention pour ne pas consommer produit SILA. Gayon l'autre note encore qui sortit par bon côté Ministère de la Culture et de la Communication. Le 17 février 2023, en référence au décret du 23 mai 1989 déterminant en dehors des fêtes nationales de façon plus précise les fêtes légales, la primature souligne à l'attention des agents de l'administration publique, du patronat, des employés du secteur privé qu'à l'occasion des festivités carnavalesques, l'administration publique, le commerce, l'industrie et les écoles Chaumont, La journée du lundi 20 février 2023 à partir de midi. La journée du mardi 21 février 2023 et celle du mercredi 22 février 2023 intégralement sur toute l'étendue du territoire Nasyonal. Pa gen pwoblèm, n ap vanse. Yon prezime kidnapè jwenn arestasyon li sou Channmas. Lapolis nasyonal anonse li mete men nan kòlèt yon sèten de Evens Laguerre jedi 16 fevriye 2023 a. Natif Site Solèy, li gen 31 lane, yo arete li aprè li vin patisipe nan yon tantativ anlèvman daprè lapolis. Viktim nan touche pa bal nan kad rapt rate sila. oblije abandone veyikil li t ap pilote e machin sa se te pou moun yo t ap fè tantativ kidnaping sou yo. Aprè arestasyon li, prezime kidnapè la plase an gadavi nan komisarya Pòtoprens. Toujou dosye konsènan lapolis. Gen yon sèten de Gwo Mal lapolis arete. Poukisa yo rele l Gwo Mal? Ebyen lapolis nasyonal pwosede ak entèpelasyon. Yon sèten de Exantus Logan alyas Gwo Mal nan Las Caobas mèkredi 15 fevriye 2023. Daprè lapolis, endividi sila ki gen 45 lane, natif La Chapèl, yo t ap chache li pou enplikasyon prezime li nan rezo gang ki dirije pa Mario alyas Tizo ki ap opere nan Sarazen, yon seksyon tou pre komin Las Caobas ak Mirbalais. Mesye sa a, pou kò li la, plase an gard a vu pou swit jidisyè yo, daprè sa lapolis fè konnen. Maten 17 fevriye 2023 a, gen yon moun ki mouri nan Tomasen 32 nan ladesant mòn nan, donk kadav atè. Kiyès ki touye l? Sa sè lagrand kestyon anpil moun ap poze tèt yo pou kouwè li la. Lapolis sanble bay manti nan dènye bilan ke li te bay kote li fè kwè gen anviwon 15 a 16 bandi ki deja tonbe nan kad operasyon Tornade. E kiyès ki di ke lapolis bay manti? Fò n di ke depi lè konferans sa te fèt anpil moun te gen dout sou pawòl Garry Desrosiers t ap di yo konsènan bilan Sila a, ebyen ekoute nan yon konferans pou laprès. Semèl, ki se yon strikti jounaliste an liy, li fè konnen ebyen rezilta ankèt IGPNH la se pa sa. Ki sa yo di yo menm pou kapab agimante tèz yo a? Ann tande ekip Semèl la ki te nan konferans pou laprès sila. Kolektif medya anliy yo ki se CMEL salye laprès pale, ekrit, televize ak sila yo ki anliy pou konferans n ap bay jodi an. Jan n te di l lan, objektif konferans lan jodi an se pou n pale sou sanksyon ke IGPNH anonse ke yo pran kont anviwon 5 polisye ki te enplike nan zak egzekisyon ki te fèt sou Romelson Vilcin, nou sonje 30 oktòb 2022 a. E dezyèmman, n ap gen pou n pale sou ka ki gen pou wè avèk anlèvman sekestrasyon Jean Tony Lorthé an. Epi n ap gen pou n bwose dosye ki gen pou wè ak jounalis Okay lan, nou konnen ke komisè gouvènman Okay la mete nan prizon pou paske l ap denonse l, pou paske li di l pa kapab jij e pati nan dosye an. Nou felisite responsab pnh yo deja pou sanksyon ke anonse yo pran alankontre polisye ki te enplike nan zak ekzekisyon ki te fèt sou jounalis Romelson Vilcin. Deja se yon gran pa, sa demontre ke nan sosyete an si w pa fè presyon sou lapolis gen de dosye k ap rete nan tiwa yo. Donk se sa k fè nou menm o nivo CML avèk lòt asosyasyon medya ki te konn ap fè presyon sou lapolis pou mennen ankèt Sou zak sa a, nou bat bravo lakontantman pou piblikasyon ankèt la. Men, CML pa satisfè de sa l bay kòm rezilta. Piske, kòm ou ta konprann, yon ankèt ki dire 3 mwa bay sa kòm rezilta. Lè w di ke ou pran sanksyon kont on polisye oubyen 3 a 4 polisye sou zak egzekisyon ki te fèt sou konfrè nou Romelson Vilcin. Fò n konnen ki sa sanksyon an ye. Èske se yon transfè? Èske se yon revokasyon? Oubyen èske se yon sispansyon salè? Oubyen yon mezi konsèvatwa? Donk dil konsa li twò vast. E se pran nou menm journaliste, pran asosyasyon ki te sou dosye an, ki tap fè presyon anvè IGPNH la pou ti bebe. Paske nou konnen otorite yo isit gen sa kòm dabitid anonse dè sanksyon men aprè moun ki fè zak lan toujou rete nan pòs li. Se sa k fè, nou bezwen nan men ije pnh la, nan men responsab pnh la, ki tenè sanksyon sa, ki sa l ye, ki tip de sanksyon nou pran kont polisye sa yo. E pi, nou bezwen konnen non polisye yo. Se te youn nan chwal batay nou. Ban nou non polisye ki te enplike nan zak asasinay sa. Pou petèt lè nou wè yo nan lari, pou n mete yon imaj sou yo, nou bezwen sa o nivo de semèl. Paske nou pa kapab, e si n gen pou n al depoze yon plent lajistis kont polisye bouro yo, ki sa n pral fè? Bon nou pa gen non yo, nou pa gen pòtrè yo. O mwen, fòk yo ban nou non polisye ki fè zak sa yo, l ap pi bon pou nou. Paske sa n bezwen, o dela de sanksyon, ke pnh la pran nou menm nou vle al depoze yon plent poul gen yon jijman sou dosye an poul gen yon reparasyon swal sivil avèk penal sou sak fèt lan nou bezwen yon anprizonman tou pise fòk polisye bouwo yo al nan prizon pou sa. Donk di gon sanksyon tou kour, nou trape ke se pran nou pou ti moun piti o nivo de kolektif medya an liy yo, se pran laprès lan tou pou ti moun piti, menm jan otorite yo kontinye ap woule popilasyon an nan farin. Donk, nou o nivo de CML, nou bat bravo lakontantman pou ankèt lan ki mennen an, men nou pa satisfè de rezilta ankèt lan. E n ap kontinye avèk presyon nou te tanmen an sou yo pou n kapab jwenn sa n ap chèche a ki se non, foto polisye bouro yo, revokasyon yo, se sa n bezwen. Nou pa bezwen yon sanksyon, pa egzanp transfè, sispansyon de salè oubyen mezi konsèvatwa. Non. Se revokasyon polisye bouro yo paske lajan taks popilasyon pa ka peye de polisye bouro pou ap matirize yo, matirize travay laprès yo. Donk bravo pou lapolis men nap tann teneur sanksyon ki salin se sa nou bezwen onivo de semèl. Jodia nou menm onivo de semèl nou ap sone sonèt dalam nan pou nou kapab mande avèk otorite yo pou yo pran responsabilite yo pou yo kapab fèmen vann san sa ki genyen nan peyi a. e pou yo kapab rive nan yon sitiyasyon pou yo bay popilasyon an sekirite paske nou tout nou konsène nan kesyon sekirite e ensekirite k ap vale teren ojoulejou anndan peyi a. Nou pa egzan de sitiyasyon sa a paske deja nou konnen gen plizyè jounalis ki mouri nan egzèsis fonksyon yo, gen jounalis yo kidnape, ebyen ka ki pi resan an se ka konfrè nou Jean Thony Lorthé li menm ki nan sitiyasyon. e kote ke jodi a fè 14 jou depi ke li sekestre, pa janm gen okenn moun ki di anyen. E, lè n ap konsidere nou menm jounalis, travay ke n ap fè a, se pa yon travay ki, ki, ki rantrab. Se yon travay kote nou bay tèt nou an olokos, nou bay tèt nou Pou ke nou kapab enfòme popilasyon. Metye jounalis son metye e sa e sa e ann di son sasèdòs ke li ye. Mentenan, si an tan ke jounalis on gwoup moun ki, paske se yo menm ki mèt e senyè nan peyi a, se yo k koupe, se yo k rache, se yo k di nou men kilè pou n sòti, men kilè pou n pa sòti, yo chwazi kidnape yon jounalis e yo mande 200 mil dola ameriken pou li, pandansetan tout moun konnen Ti fèb salè ke n ap touche a, li pa menm ka reponn avèk bezwen nou. E se youn nan rezon ki fè jodi an, nou vini devan mikwo e kamera laprès pou nou di avèk tout moun, tout ravisè yo, pou n di yo ke nou menm jounalis nou pa gen kòb. E se youn nan rezon n ap di, fòk nou jwenn pwoteksyon tout kote, fòk nou jwenn pwoteksyon de la part de lapolis ki se fòs legal la, paske, Nou wè souvan nou sibi de britalite polisyè. Men an menm tan tou, nèg ki gen zam ilegal nan men yo nan peyi an, yo pa gen pitye pou jounalis. Nou viktim prèske chak jou. Se youn nan rezon ki fè jodi an, n ap mande liberasyon Jean Thony Lorthé. Men pou, pandan n ap mande liberasyon Jean Thony Lorthé a, nou wè gen anpil moun ki rete ensansib pa rapò avèk sa. Lè nou konsidere anndan ministè kominikasyon gen yon jounalis anndan l ki se Madam Emely Prophète, Menm jounalis sa se li menm ki se minis jistis jodi an li pa di yon mo li pa menm menm resevwa l pat menm resevwa nou yo pa menm sòti yon nòt pou yo di ke kòm nou wè jounalis yo yo te mache yo te rive devan ministè lan ebyen nou pran akte de aksyon sa de sa yo te de revandikasyon yo e ke nou menm nou pral eseye wè kòman nou kapab gade e kòman nou kapab e wè pou e jounalis la li menm li jwenn liberasyon l men malerezman jiska prezan Jean Thony Lorthé nan prizon tout moun konnen se yon moun ki maladif e li menm avèk pwòch li yo ki nan men ravisè yo n ap mande liberasyon yo e liberasyon yo p ap sòti lòt kote ke mesye yo menm yo pran konsyans de sa k ap pase a oubyen de sitiyasyon paske moun yo pa gen kòb pou l e an di jounalis pwofesè Nou nou pa gen lajan e n pa gen kòb vre, nou pa gen gwo mwayen n ap touche. Men, jodi a tou n ap fè yon apèl avèk tout patwon medya nan peyi a. N ap fè yon apèl avèk asosyasyon medya yo. Jodi a, an nou mete ti zigzani nou de kote. An n fè yon chèn solidarite pou n moutre ke nou se yon vrè fòs. Se pa paske gen de moun ou gen dwa gen kontra e kòmsi avèk. Gouvèneman, m pa konnen avèk sektè prive. Men de tout lè fason fòk nou konsyan ke nou son fòs tou. Pou sa, n ap mande avèk ami, ANMH, AJH, n ap mande a CMEL, Renamel, Achamel, tout asosyasyon medya yo pou yo mete tèt yo ansanm, pou nou pran yon jou, pou nou kanpe, m pa konnen si se lendi, se ki lè. An nou fè yon, an n kanpe pou n montre avèk leta ayisyen ke nou menm se nou k fòs la. Si patron media yo fèmen tout media, tout televizyon pa bay enfòmasyon, tout radyo pa bay enfòmasyon, yap wè ke son peyi k fèmen nan men yo. E m panse jodi an sa ki enpòtan an, nou menm nou touche pa ensekirite a, puiske moun ki se dirijan yo, yo menm yo pa teni kont, yo pa sansib avèk sa, popilasyon an li menm o jou le jou yap mouri, nou konstate nou wè se san nap mache, se sou rigòl san nap mache. E ke nou menm kòm fòs. Anndan sosyete a kòm pouvwa, ebyen fòk nou pran responsabilite nou pou n di non, sa pa ka rete konsa, ke nou menm n ap mande ankò avèk tout asosyasyon medya yo, tout patwon medya yo, pou nou pran yon jou nan semèn nan pou n kanpe travay an sin de pwotestasyon avèk kidnapin ki fèt kont konfrè nou Jean Thony Lorthe. Jodi a nou konstate dan le Sid Gon vas chas o sòsyè k ap fèt kont jounalis nan Okay. Kote depi gen yon jounalis ki pale de dosye Tès Gari, yo arete l, yo mete manda dèyè l. E m sonje lòske yo te jwenn Tès Gari anba pon kote yo t al touye l lan, Semèl te sòti yon nòt pou l te di ke nou pa vle e Ronald Richemond ki se commissaire du gouvernement pou l kontinye e ap enstwi sou dosye a paske l pa ka jij e pati. Nou estime ke jodi an, gen jounalis Guerland Hyppolite k ap travay nan radyo Boul ki se direktè e direktè e enfòmasyon nan radyo sa a. Ebyen, Ronald Richemond met yon banda damne dèyè l, ke l pa t menm konnen menm. Se pandan l vin nan kay li la nan Kafou Fèy, nèg yo fè yon fason, yo arete l. Yo mete antèn sou li. Antèn yo mete sou jounalis lan, yo arete l nan zòn Babetchouz. Mentenan, yo transfere l Okay. E jiskaprezan l poko janm pase devan jij natirèl li. Se paske gen yon ansanm de jounalis, k ap defann dosye tès Gary a nan vil Okay, ebyen, yo mete manda dèyè tout, lè w pran Charles Boyer, ou pran Guerlan Hyppolite ki nan prizon aktyèlman, e jiskaprezan, yo poko janm tande l. M panse jodi an, si n ap viv nan yon eta de dwa, bon, menm si li pa yon eta de dwa vre, men si yo di, gen yon minimòm ki rete nan peyi a gen lajistis, lajistis pa ka ap. pèsekite de sitwayen, de jounalis ki pran responsabilite pou yo di non avèk yon ansanm de zak k ap fèt nan sosyete a. E sitou son konfrè ke nèg yo touye de manyè krapilez, ebyen jodi a nou konstate nou wè ankò yon fwa yo kontinye ap Kouri chase jounalis yo. Yè nou tap tande madan tès Gary. Eske se yon moun te kapab enbesil pase sa poul ta konnen yon moun ta konplis nan lanmò maril poul tap mande liberasyon l. Men non, Ronald Richemond antanke gwo tonton makout li kanpe lòt bò a lap fè pèsekisyon kont jounalis yo. E kèlkeswa jounalis nan okay ou pa ka pale de dosye tès Gary. Men jodi a nap mande avèk Emly Prophète ankò yn fwa ki se minis jistis an menm tan ki se minis kilti e kominikasyon. Sa vle di, ou gen doub chapo, ou gen pou devwa pou pwoteje jounalis yo. Men jodi a, kisa w di nan dosye Ferland e Guerlan Hyppolite? Guerlan Hyppolite nan prizon san okenn moun pa di anyen e yo just mete l nan prizon sou yon senp akizasyon ke Ronald Richemond, Tonton Makout, Ti Bobo, ki twouve l nan vil Okay, deside pou l kapab anpeche e sa fèt. Nou pral ekri RSF, ki se Reporters Sans Frontières. Pou nou mande l pou l statye sou dosye sa a. Paske jodi a nou pap ka pran sa. Twòp pèsekisyon, twòp jounalis mouri, twòp pèsekisyon fèt nan peyi a, e ankò yon fwa, nou gen dwa rete konsa. Yon bon maten nou tande yo touye Chal Bwaye ki se jounalis Le Bon FM nan vil Okay. Nou gen dwa rete konsa tou, yo touye Guerlan Hyppolite anndan prizon. E se youn nan rezon n ap di nou menm. O nivo de Semèl, ki se avangadis nan sosyete, avangadis nan près la, nou deside pou n pote dosye sa a e n p ap kite Ronald Richemond touye Eguerlan Hyppolite anndan prizon an. Misye deja, n ap di, sante l pa nòmal, yo pa menm resevwa manje pou li. Yo pa resevwa manje pou li, yo pa resevwa vizit pou li, se kòmsi se yon moun yo mete nan yon fò, se kòm, menm jan n te wè yo te kidnape Tousen y al mete l nan Fò de Jou an Frans lan, ebyen se konsa yo kidnape Guerlan Hyppolite, Y al mete l yon kote nan prizon sivil Okay la, jiskaprezan l poko pase devan jij li. M gen yon ti mesaj just avan m ale pou moun ki pral nan aktivite kè kontan yo, atansyon veye bouyay paske gen anpil malfini ki ap paweze anlè a kit kanaval la te fèt nan maten kit li fèt nan aswè un maximum de précautions.